Pou jounen jedi ebyen 3 novanb lan nap kenbew enfòme jiskobou nap kenbew enfòme jiskaske ou pa kapab ankò paske se devwa nou se travay nou sa se objektif lan sa se kenbew enfòme chak jou Bondye mete e nap pote tout aktyalite pou ou keseswa sou ayiti ak lòt peyi pa ezite tape tvlakayhaiti.com epi rete la. Nou pote anpil enfòmasyon pou ou jodi an la, gen lapolis avèk lame dayiti ki yo menm mete tèt yo ansanm pou yo bay popilasyon yon ti kal souri sou vizaj yo kote yo arive enben nan operasyon dechouke babekyou sa e fòk nou diw ke lapopo ak lame ki yo menm deja nan santral vare ebyen operasyon sa se operasyon ki dwe bay rezilta ak debloke vare. Mete babekyou deyò, mete jenèf deyò fè nèg sa yo kite peyi a, oubyen si yo te ka mòtèlman blese yo menm, se sa ki tap fè anpil moun plezi paske depi lè nèg sa yo bloke gaz la, depi lè nèg sa yo bloke vare, nou wè se tèt fè mal, bagay yo vin pi di, bagay yo vin pi kriyèl, kidonk moun ap achte galon gaz pil lajan alòske se bandi ak zam ilegal nan men yo ki arive. Donk bloke gaz la yon fason pou Ariel li menm te ka kite pouvwa men gen moun ki di tou e donk se lajan nèg yap fè men se pa anyen ki serye vrèman yap regle se pa kòm si se peyi a nèg yo bezwen pou sòti nan sa li a men se kòb Genèf bezwen fè sa vle di moun yo yo menm yo pa kwè nan batay sa Genèf ap fè paske li te di son batay lap fè poul retire peyi a anba men oligak anba men boujwa santi Se sal toujou di. Ebyen gen anpil moun ki yo menm pa kwè nan batay sa Babekyou ap mennen an yo plis kwè son batay misye ap fè poul fè lajan son batay lap fè poul fè kòb son batay jenèf ap fè ebyen poul mete pòch nan kòb nan pòch li poul peye sòldal yo men se pa batay ki pou retire gaz la anba men boujwa se pa batay ki dwe mete peyi a deyò ebyen nou pral envitew gen detay sou kòman lapolis ak lame yo menm arive Ebyen pote boure nan vare ak nouvo cha blende e sa w tande la a lòbèy pete gen plizyè sòlda ki blese nou pa konnen si yo mòtèlman blese men gen nèg ki blese ebyen gen nèg tou ki yo menm pete kouri babekyou li menm bagay yo grav pou misye nan moman an la a e nou konnen peyi kanada ebyen ki yo menm ap konte jou la a pou poulòp ayiti ak militè yo pou vin mete lòd nan dezòd tout nèg ki yo menm pran peyi sa a pou yo alòske se de nèg sivil. ak zam ilegal kap fè san pèp la koule. Nou pral envite w gen detay ou sou tvlakayhaiti.com Bòn ekout tout moun, nap tounen pou yon pwochèn video. Wi e Jimmy nap rantre avèk enfòmasyon yo dosye sekirite pou moman e nap pale a nou kapab di li egzakteman e 5 è 15 kote kout zam pa sispann e etire e nan e air metropolitèn e Pòtoprens lan e poun pa di nan zòn e kote mesye e G9 an fanmi aka alye ap dirije yo nan pran e yon zòn tankou e pon e pon wouj nou konnen anpil kout zam e pa sispann e tire moman e nap pale a nan nivo e lasalin e se menm kad e figu lan e rive nan komin e site solèy bagay yo ki konplike bagay yo ki e. ekstrememan grav nan e prezant minit e nap pale la nou konnen espas e tèminal e Vary a ki ta antyèman okipe pa inite espesyalize e nan lapolis an apre echanj e kout bal avèk e bandi pandan e plizyè è inite sa yo e ta konsolide e pozisyon yo pou kapab libere e tout vwa ki ta bloke e pa e kontenè e pandan Plizyè mwa enben daprè enfòmasyon e nou genyen e enfòmasyon ki kominike e pa e kolaboratè nou e Salomon e Claudy pou moman e nap pale la e moun kap genyen pou frekante e nivo e pon wouj e nou e ap mandew fè anpil pridans paske e bagay yo e pa dous e ditou. nan men Eglise Sen Jenèf yo kote e divès inite nan lapolis la de konsè avèk mesye e fòs lame Dayiti yo ap mennen e gwo operasyon la menm jan ou dil e tou talè a e Jimmy byen ke e nou gen enfòmasyon e ki fè kwè plizyè bandi ta sòti e blese anba e bal ajan e polisye yo men e nou e poko kapab e pataje enfòmasyon an jan e li ta dwe ye paske e Salomon ko di, moman e nap mele a lap fè e dilijans e yon fason pou l ka e pèmèt nou viv kòman sitiyasyon an ye men pou moman e nap mele a sa nou kapab di e tèminal Varreux e li menm ki ta deja debloke pa ajan polisye ensi ke e mesye fòs e lame dayiti yo nap raple nou tou nan jou e ki sot pase yo kote e JB e Cherizier alyas e Barbecue e ta deja. debloke espas la e poun pa di ta deja e bay vwa a avèk e otorite e pa bòy isit e yon fason e pou kapab a e al e ranpli e sitèn yo ou pou alimante estasyon a esans yo e nap raple nou nan jou pase yo menm kote e gen yon manb anapwòs e ki te deja e deklare l ke tèminal vare a li ta e debloke men e pou yon rezon oubyen pou yon lòt yo poko e ka ale ka ale. nan tèminal la yon fason e pou fè le plen epi pèmèt avèk e popilasyon ayisyèn nan e jwenn gaz nan ponp yo e jan sa e te konn abitye ye jodi a la e nou pa konnen si se yon fas otorite e pa bò isit ap fè yon fason pou kapab e montere e pwisans yo nap raple nou depi e plizyè mwa tèminal la e li ta bloke malgre e lapolis ki tap tante fè entèvansyon yo pa t rive abouti avèk anyen tousuit aprè Intime e Shelby pou n pa di estrikti gang sa ki se G9 an fanmi aka alye ta bay pasaj pou ale nan tèminal la pou aprèmidi jedi an epa 2 kout zam k ap tire e moman e n ap pale a daprè Enfòmasyon e nou genyen tou e gen plizyè e blese ki ta resanse nou pa ka di e si se nan ka e kan lapolis ou di mwens e si se nan kan mesye e jenèf yo men pou kounya e bagay la pa dous e ditou e moun e kap genyen e pou frekante zòn e metwopolitèn nan pi patikilyèman e kafou aviyasyon e lasalin e pon wouj pou site e sa yo sèlman e li mande anpil pridans paske lapolis ap toke kòn ak ti mesye e jenèf an fanmi ak alye yo. Vwala epi an menm tan tou medam mesye nou toujou di l chanèl moun afè bon TV nou menm nou rapote nouvèl lan jan li an men fò nou pridan anpil anpil anpil paske bon se tout moun ki ap di men sanble ke nou wè depi kèk tan yo te fè w konprann ke vare te gentan debloke yo te di ke jisteman vare mesye yo te gentan bay aksè medam mesye lè n ap di w pafwa se sinema pafwa se teyat ki ap fèt. E, nou tout kon, nou konn trè byen ke Varreux te gentan debloke mesye Jenèf yo, te gentan bay moun yo aksè pou yo pran gaz yo. Men kounye a la, evidaman, ou konnen ekip sa a bezwen moutre ke y ap travay. Se, se pa lòt bagay. Yo bezwen moutre ke y ap bay rezilta. Donk, lè nou konn ap di w, mesye, anpil ladan yo se a, se aktè yo ye, se komedyen yo ye, ebyen sa pwouve l vrèman. Sa pwouve l. Men, jan nou di l, an nou prudan kanmenm, Paske gen 2 faz. Si Varreux debloke jan ke yo fè w vin jwenn nou, si mesye G9 yo ta aksepte ke Varreux debloke, an nou di gen yon antant ki ta jwenn, ebyen kounye a la, pa gen rezon dèt pou w fòs etranje ta rantre anndan peyi an. Pa gen rezon dèt, pa gen pa gen dechoukaj, pa gen manifestasyon, pa gen anyen, se vare yo te pran pretèks ki te bloke, ki te, ou konprann, ki, ke, ke yo tap itilize de mwayen pou yo vini, men kounye a si l te bloke, sa pa, m pa konn si nou la, pap gen rezon ki jistifye pou yon fòs, pou yon lòt kò etranje ta vin ann Ayiti. M pa konn si nou wè sa. Donk, evidaman, an menm tan fò nou pa bay tèt nou manti, e te kòmanse gen anpil presyon bò kote mesye Jenèf yo tou, paske la, e wè lekòl la pa, kòmsi pa gen lekòl, tout pwoblèm ki gen la, ekip Ariel lan ki pap regle anyen, ebyen yo te met tout dosye a, yo te met tout chay lan sou mesye Jenèf yo. Donk, si l debloke, an kèlke sòt, gen yon bon kote, epi evidaman gen yon lòt move kote. Men pou kounya la, E m panse se sitou nan kad sa nou kapab analize, e evidaman, nou pral ba w plis detay nan kèlke segonn. Men, Anderson, n ap senpleman kite sa kèlke minit, jan nou di l, nou aprann gen moun ki blese, gen nan mesye yo ki ta blese, ki bò ki kote, bò ki kan, nou poko konnen, men senpleman, an nou swiv, e kanmenm, se kanmenm ase serye, frè pa m. Wi, e menm jan e n ap deja di l, e daprè enfòmasyon e nou genyen, gen blese, Ki ta resanse nan kad echanj kout bal lapolis avèk misye. Jenèf an fanmi ak alye yo, men nou pa ka di èske viktim yo anrejistre nan kan Jenèf ou di mwens nan kan lapolis, men sèlman sa ke nou kapab di pou kounya la plizyè inite nan enstitisyon polisyè lan de konsè avèk misye. Fòs lame Dayiti yo ta debloke tout rantre kap pèmèt ou veye nan tèminal Varreux a. Enben, Jimmy, n ap toujou rete nan dosye sekirite Elius Villanò, alyas Zayann, ki se dezyèm chèf gang k ap opere nan nivo Kanaran an, ta tonbe nan kad echanj kout bal avèk lapolis, lapolis ki ta rekipere yon fizi kalib 12 aprè entèvansyon sila. Enben, endividi sa a se youn nan. pi gwo e kriminèl lapolis t ap chache e ki gen enplikasyon e nan divès e krim tankou asasina e nan mwa mas 2022 a e polisye Henry Marc e Milans e ki te afekte nan BLVV, BLVV ki se e brigad lit kont vòl de vwati e k ap travay nan yon tèt a tèt avèk direksyon e santral polis e jidisyè lan epi e li ta patisipe nan asasina. la, yon ajan ebre sab ki te rele e Tousen, Woje e nan nivo e Jerizalèm e 8 e menm endividi sa tou e daprè enskripsyon e polisyèl ki te prezan nan atak ki te fèt sou radyo e ak tele Zenith depi nan dat e 2 fevriye e nan lane e 2022 a pakè Kwadèboukè e ki te lanse yon manda e damne e dèyè l pou asasina men e yo pat janm e rive poze lapat sou li e toujou Daprè enfòmasyon ki dispoze sou sit enstitisyon an, yo fè konnen endividi sa ki ta fèt nan dat 2 desanm nan lane 1989 ta patisipe nan divès zak kriminèl k ap fèt sou wout nasyonal nimewo 3 nan nivo Koray Sislès. Se nan zòn sa li te konn fè kidnaping, detounen kamyon machandiz, fè atak sou bis k ap fè trajè Mibalè epi brake moun ak. zam misye e se e nimewo e 2 apre chèf e gang lan e Patrick alyas e patouko li se youn nan moun ki te pran inisyatif inisyativ federe tout gang kap evolye e nan nivo e kanaran ak e koray e se menm li menm tou ki e gen chaj achte e bal e pou yo pou fini nou wè lapolis e fè konnen yap kontinye e bouske nan divès kwen anndan e peyi an yon fason e pou mete tout e bandi e nan wòl yo. Wi antouka e se se zam sa ke yo te jwenn nan men misye Anderson se pa ti bagay piti medam mesye nap gadel la sou ekran se kanmenm trè serye epi nap gade figi towo a hein ebyen jisteman se li menm nan se sans e nap di bravo bravo kanmenm e men kounya la nou pa nan arestasyon mesye lapolis mete granmoun sou nou nou pa nan arestasyon kòmsi nou pa konprann pafwa m wè nap atake jounaliste hein nap touye jounalis se pa moun sa yo nou bezwen pou nou touye se gang sa yo vòlè sa yo hein kriminèl sa yo se yo menm pou pou pou nou asasine pou nou frape pou nou arete yo evidaman nap pale bon grenn lapolis la nou pap pale seri de moun ki kagoule nou pap pale seri de moun kap fè vye zak men bon lapolis la mesye pa gen plas nan la pa gen plas pou bandi sa yo evidaman wi an nou pouswiv frèm. Wi se Jimmy nap rapousib avèk enfòmasyon yo nap toujou rete nan dosye sekirite yon chèf gang yo rele Blink ki ta mòtèlman touche nan kad echanj kout zam avèk lapolis jounen mèkredi 2 novanm 2022 a nan zòn sous matla ki Ke nan tout zak e kriminèl e kap fèt sou nou e pou sou wout Kanaran e paralèlman depi asasina e blèk moun bati, depi apre e blèk fin vale e bati tè l nan kad echanj kout bal avèk ajan e polisye yo, popilasyon e kap viv nan zòn. Wi alo Jimmy? Wi e Jimmy e depi aprè e la polis e ta fin e voye e lèt e fè vwèl pou peyi e san chapo anpil moun kap viv nan zòn e sous pat la ta tanmen e pati e kite kay yo e lakoz chèf gang e big e e paske chèf gang e big e kite mete ak e bougi pou teworize e moun e nan blòk la e nap raple e makès e li menm kap dirije pò e lapito e bouki ap dirije e titanyen yo tout mesye sa yo anba kontwòl e chèf gang e 5 segond lan izo ki fè alyans avèk e djèf e nan kanaran nap tou pwofite lanse SOS sa e pou popilasyon e nan kanaran paske depi aprè operasyon e la polis e ta vini ayè a popilasyon sivil e kap viv e nan zòn nan ta oblije kite e kay yo e lakoz big ensikoni e ta ap mete gwo e presyon epi fè entimidasyon sou e popilasyon e sivil la. Wi epi se serye medam mesye se trè serye pa gen jwèt hein pa gen jwèt ebyen depi se espas ki nan zòn varreux an li antyèman okipe pou kounya nap pale la se trè serye se ekstrèmman e e e enfo sa fò nou prann fò nou pa prann ala jwèt e pou jwèt ebyen wi ebyen se si e sèten Anderson bon la bon nou pa bezwen di Ki fòm de kontatak ki gen la? Men se senpleman, mesye yo pran kontwòl Varreux la tout bon tout bon la. Sa pou moun yo konprann sa. Wi, e di men pou moun ki apèn konekte avèk chanèl moun afè Airborne TV an, nan moman e n ap pale la, gwo operasyon ap mennen e zòn tèminal e Varreux, tèminal Varreux ki bloke e depi plizyè e jou e sou lòd misye e G9 an fanmi. ak alye yo yon fason e pou anpeche avèk e gouvèneman e defakto a e ale e fè le plen pou n pa di monte pri e pwodui e petrolye yo sou popilasyon ayisyèn nan n ap raple nou depi e nan moman e mouvman e mobilizasyon yo e t ap tanmen anndan e peyi an e Barbecue e li menm te fè konnen li rejwenn popilasyon an e nan batay e y ap mennen e li te menm di ke e depi se batay e ki gen pou wè avèk e byennèt e kolektivite. politik lan depi se batay e kote e popilasyon ayisyèn nan gen enterè ladan l mesye e jenèf yo ap itilize e zam yo yon fason pou goumen e bò kote popilasyon an jodi a la nou wè apre e Barbecue e a tout rès akolit li yo ta fin deside debloke e tèminal la e lapolis ta mennen Nou konnen depi apeprè, an nou di apeprè yon semèn, gen plizyè lòt medya ki t ap di ke Varreux debloke. E de fason ofisyèl, li potko vrèman debloke, fò nou ba w verite an. E pi dayè, nou wè gen videyo ki t ap sikile sou rezo sosyo yo, medam mesye, kote ke ou te wè Jimmy Cherizier. Ebyen, videyo sa yo ke nou te wè yo, se yon seri de videyo ki te pase dat. Se te de seri ansyen videyo ke yo te mete Ki yo tap eseye fè w kwè ke Varreux debloke men la se pa vrè. Men kounya nap pale la se tout bon medam mesye e jan nou di l plizyè inite nan lapolis lan ki okipe tout zòn nan ok plizyè inite nan lapolis la e ensi e plizyè militè ki akonpanye lapolis e medam mesye yo antoure Varreux Antyèman e jan ke nap diw lan evidaman poko gen twòp imaj men se serye medam mesye pa gen jwèt e ou kapab wè nou menm nou pa nou pa pale sou dosye sa tout otan ke nou pat kòm si li pat sur e sèten pou nou menm men lesansyèl se ke pou kounya la gen gen gen gen blese gen anpil blese pou kounya e men antouka jan nou dil nap swiv nou paka di plis e men se senpleman nap gade bagay yo. Ann avanse frè pam. Wi Jimmy nap toujou rete nan dosye sekirite prizon e depatmantal e polis e sant lan ta pwosede nan weekend ki sot pase a avèk arestasyon plizyè endividi pou enplikasyon e prezime nan divès enfraksyon non endividi sa yo se Josue Pierre ki aje e 54 lane orijinè Pou e vòlè e telefòn jan e telez epi jwenn arestasyon pou n pa di li se yon e residivis li te e anprizone e plizyè e fwa e pou divès enfraksyon pami yo asosyasyon e malfektè avèk e brakaj an twazyèm moun an genyen Pierre Anet ki aje e de 42 lane ki se orijinè komin Ench li jwenn arestasyon l pou e de e tantativ Ka sasina e sou ede chèn e li ede chèn dri kòm etan e dènye moun an genyen e ni saj a Edyèn an ki aje de e karant lane ki se orijinè e e Sen Michèl de Latalay li jwenn arestasyon l pou vòlè telefòn e pou moman e n ap pale a moun sa yo ta